Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon ebyen fòm di nou ke m pral fon ti pale de pòwoprens kapital la paske gen de 3 ti videyo la e nou jwenn e nou menm tou lè nou nan kapital la nou ta kapab di bagay yo rèd men jis avan m ap kòmanse pa yon kòmantè e de nami ki ma anvwaye yon voice note pou me di a rl m pa dakò a sa w ap fè a ditou ditou ditou. Paske mwen menm te toujou pale nèg krisla yo. E sa se moun nan kap di sa wi. Li te toujou nan kòmantè ap di nèg krisla yo, yo poko kapab goumen ak nèg gran ravin yo paske kote verite a ye a fòk ou dil kotel ye a. Donk kounya la nèg yo oblije al revize batay yo. Eske nou konprann? Paske banm di w yon bagay. Si yon group kanpe li pa nan batay sa pa vle di e pè li pè non paske nèg yo kanpe sou fè zak e ou menm ou pa la polis e ou wè la polis preske pa sou batay a nèg yo ankò kisa wap fè ou poze may ou èske ou konprann ou poze may ou epi pou kesyon konsèy la des gens me disent tout simplement ou pa bezwen konseye nèg sa yo paske tout se bandi tout se kriminèl non! Men m gen enpresyon kòmsi si m fè yon emisyon m konseye barbecue gen anpil moun k ap di a se trè byen paske y a dè jan ki adò barbecue ki n adò pa deteste barbecue èske nou konprann donk m te vle fè ti rale sa avè nou pou m montre nou ke malgre akizasyon ke nou fè de mwen malgre e pwosè de tansyon ke nou fè sou mwen mwen pa kapab demake mwen de reyalite a si Mwen wè A plus B, mwen oblije di A plus B. Se sak fè mwen rantre nan lojik zanmi mwen Fresh ki li menm fè analiz sa pou mwen pou di ben se reyalite ou pa ka kache bagay la di l jan l ye a. Paske gon grenn bagay pou konprann e gon bagay pou popilasyon an pa al pèdi ladan l. Jounen jodi a la a, lè pa egzanp Krisla parèt li bay bwa kale, Bravo! Men lè gran ravin bay bwa kale m gen presyon se sèlman pou gran ravin ak vilaj sa va non ou pa konprann non paske se bandi kap goumen eske nou konprann menm lè kelke pa ta genyen yon ti enplikasyon tou piti de la polis paske sou imajine yon nèg ki gon cha la polis nan men e li repite de bandi Men mezanmi. Bon antouka ba yo bagay yo waw nan peyi dayiti a non ti peyi non mesye. Peyi fòkè hein on mòd TT. Bon ee gon dosye la a Morvan a twite ce matin. Morvan a twite pour dire eske la verite ou pa men mwen je kwa ke se la verite. Ebyen nèg je 9 yo pa antremise Iska. Andris gen bagay ki antre pou yo. Genyen, selon tweet Morvan nan, polisye ki pote bal bay Isca. Nèg yo mete inifòm sou yo e nèg yo pote bagay bay Isca. M kwè yo pote bal bay Mikanò tou. Donk aparaman nan jou k ap vini la yo, ou ka tande ti bagay. Men, ou konn sa k fè poko ap gen lese frape nan Site Solèy? Ou ta renmen konnen? Ou mèt rete an standby. Rete an standby, nan pwochen emisyon m ap fè an, m ap vini avèk, m ka menm vini avèk non yon polisye, men nou ka pa jwenn non konplè misye, nèg ki ap fè aksyon sa yo. Paske ban m di yon bagay, ou wè depi nèg a te gen tan nan fè sa k pa sa, fòk ou menm tou ou ka denonse l. On polisye ki chwazi nan kole mouda ak gang, ou se gang tou. On polisye, kèlkeswa gang w ap sipòte a, kèlkeswa gang wap fè deal avèk li a. Mwen banm di nou bagay. M di nou sa byen chak jou. Le jou on nèg konnen mwen nan kole dèyè ak gang, mwen ta pran yon ti bagay konsa nan men on gang, ni k denounse m, e si sa w di a se ta verite, m pap janm pale sou moun ankò. M bay nou garanti sa. Mwen pap janm pale sou moun ankò. Men ekoute. être policier se sak fèm di nou ke nou wè jan bagay yo ap dewoule gen anpil polisye ki pral batay kont bandi menm polisye sa yo gentan rele bandi yo pou di nou rive sou ou lè se patizan ki pral batay kont patizan lòt patizan ap wetire kò l men lè se patizan ki okouran pral gen operasyon kap fèt de patizan. Yo just ba yo direktiv la epi yo menm yo pa la. Epi sa w tande a la a, polisye mele. Eske nou konprann? Sa vle di tout gwoup po ee bandi genyen de twa polisye ki zanmi yo ki ap fè antèn pou yo. Men mezanmi, bagay la rèd. Se sa k fè w wè gon yon seri de gwoup nèg ki te konn nan operasyon, jounen jodi a la a, m pa kwè nèg sa yo nan operasyon ankò paske nèg sa yo men yo pa fin pwòp, konsyans yo pa fin pwòp. Se di. C'est dur. Donk nèg yo gen bagay ki rantre. Kounye a la, poze tèt nou kesyon. Nou wè Ti Lapli pran zam li di sa se pa zam Larisi, se zam Ameriken. Donk Ameriken met anbago epi Ameriken kontinye ap pèmèt zam antre. Oubyen nèg yo toujou ap kontinye fè zam antre li di sa se pa Larisi. Donk aparaman sa k nan men nèg Ti Lapli yo se Larisi. Ebyen fò yo ta fon kontwole pa Larisi yo tou. Donk kòman w konprann yon peyi k ap ede w On peyi kap goumen pou sa pa rive epi vire tounen bal ap antre, zam ap antre. Kèl istwa mesye! Bon m di nou yon bagay, mwen m pap ba nou manti, mwen m pap ba nou manti. Wè peyi sa si m kontinye viv ladann se swa m fè gwoup gang pa m. M fon gwoup gang, m poze, m pa atake pèsòn. Epi m nan yon ti teritwa, epi m gen tout afè m nèt. Menm lans wòkèt mwen m oblije gen paske wi jan peyi a prale la son peyi se gang ki ladann sèlman. Hein se gang ki ladann men kisa m pral fè mwen menm? Kisa m pral fè? E nou wè kòman bagay la ye? Leta pa kapab. Kominote entènasyonal ki pretann li kapab ede leta, li pa vle ede. Enben kisa m ap fè? Swa m antre nan yon gwoup, ou konprann? Obyen mwen menm, m tabli gwoup gang pa m. Se osi senpl ke sa. Paske bagay sa w ap gade la yo nan peyi Dayiti, se vrèman derespektan. Se vrèman derespektan. Hein? Ou gon peyi peyi a fin depafini. Lè bandi ap goumen a bandi ou di non mesye pa rantre nan lojik sa men sa pou nou fè men sa pou nou fè non se travay en oligak yo yap fè nèg kap kraze peyi en epi kounya la yon nèg ap vin dim ke men jan poum viv non peyi non lè ou al etranje mwen menm isit ou nik rete dèyè telefòn ou ap fè kòmantè e kòmantè sèlman wap fè vin la se vin la pou vin viv bann mechan nou pa konprann anyen nan anyen nou chita ap pale. Nou pa konprann anyen. Mesye tanpri peyi a pa ka kontinye konsa. Si n ap fè leta, n ap fè leta. Si n ap fè lapolis, n ap fè lapolis. Men mesye, afè pou nèg. Ou pran inifòm, ou mete sou po do w. W ap antre nan fyèf bandi pou w al livre machandiz la. A! Se di. Sa valab pou tout bandi. Ou ka wè ti lapli gen polisye k byen avè l, k ap pote bagay ba li tou. Ou ka wè izo gen polisye k byen avè l, malgre tou, k ap pote bagay ba li. An! Tèt chaje. M te di nou, nou pral fè yon ti pale de Pòtoprens. Pòtoprens fini. Ok? Pòtoprens fini, pa gen Pòtoprens ankò. E jounen jodi a la, si yon nèg w ap mache nan Pòtoprens, aksepte ke ou s on mò, ou s on fatra k ap mache. Paske, si yon nèg te pati kite peyi a sa fè kenzan, a ton retou ou a son retou, ebyen, l ap di ki kote l ye la? Ki kote l ye la? Gran ru, ru di santr, ru pave, tout ru k te genyen zòn bò Madan Kolo, a yon bagay konsa ankò. Pòtoprens lan, m ta kapab di, tounen yon espès de bourbye. Vwasi pou vou kèlke imaj. Ay gran ri a. Nou sou gran ri la. Gran ri. Ou wè jan lari a blanch? Prèske pa gen moun. Tout treto machann yo vid. Yo pa ka vin vann. Ou wè? Gade treto machann yo. Ou wè? Tout yo vid. Tout bagay nèt. Tout lari a konn gen machann k ap vann. Kounya ou pa wè bagay konsa prèske. Gade sa. Gwo kay ble sa w ap gade anfas la e famasi Vallière. Li pa travay ankò. Bagay tèt chaje nèt nèt nèt nèt nèt nèt. Ok Kounye a la Nou nan rue makajo Sou gran rue e rue makajo Lè w kanpe la ou pa menm ka wè rue makajo a menm Paske l bare ak tout fatra nèt Ou konprann Li bay tèt chaje nèt M pral vire monte lan rue makajo a Pou w wè stad nou an kote n te konn ap jwe foutbòl la Nan ki eta l ye kounye a la Ou wè Depi la ou kòmanse wè yon pil tè M avanse pou ou wè Men m wè yon kafou Kafou gran ri e ri makajou. Gran ri e ri makajou. Mezanmi fèm bay tèt chaje. Wè tout la ye sou gran ri. Bay tèt anba nèt. Nèt nèt nèt nèt. Map fè w monte lan ri makajou a la pou nou wè kòman kòman katye nou an wè wè nan ki eta l vini. Mèn mèn mèn. Gwo pil tè sa ou wè lan mitan lari a, se bandi yo ki vin avèk traktè yo, yo fè yon gwo tou, egzakteman sou teren foutbòl nou an. Ou konprann? Men, ou wè jan kay sa yo kraze. Ou sonje Lewa, boulanje Lewa, kote Lewa te ye a? A! Ay, tèt chaje, tèt chaje, tèt chaje! Mèwou Makajou! Gaye depi m di w wi makajou ou gentan wè l pase ou wè madan kolo banm fon ti agrandi l pou ou. Wè men madan kolo sa w wè blan lan. M sonje ansyen famasi chevalier se te tankou dam sou gran ri kounya la sou gran ri m ye kounya la nan famasi chevalier la. Se kote teleko te ye a li kraze nèt ou konprann, mache a ou wè pil machin nan la, si m avanse lòt bò kòm m pap ka avanse se kwabosal ki monte bò isit anfas teleko paske moun paka al nan mache a donk bandi ap tire machann yo vin vann nan lòt bò isit ankò hay tèt chaje nèt tèt chaje wala sa se ansyen magazen chal fekyè ou wè eta lari a. Tout lari a e pye bwa, jè bagay ki leve ladan l, ou konprann? Ay tèt chaje. E nou nan kafou ri pave kounye a la, ant ri pave e ri di sant, ou konprann? Ay ay ay, bagay tèt chaje, tèt chaje, mon fils, tèt chaje. Peyi a fini, fini, fini. Depi yon pakèt moun rantre lan radyo ap bay manti bon Ayiti pral pran pwisans ah ay tèt chaje tèt chaje nou nan kafou e rue pave la ant rue pave e rue du centre moun ansyen ayisyen yo nou sonje zòn sa yo te bèl se te zòn la boujwazi ay ay ay lèm rive anba map pran foto wè gad eta rue pave te ye wè rue pave wè jan lari a blanch gen yon grenn moun ki ladann anwo nèt se kapitòl. Ay Bibliyotèk Nasyonal, kote elèv yo konn al pran li pou yo li. M pral avanse nan kafou pou m antre nan ri pave la. Lè m rive, m a montre nou. Bagay tèt chaje! Tèt chaje! Tèt chaje! Tout peyi a nèt se konsa. Tèt chaje! La a se Sen Lwid Gonzag. Sen Lwid Gonzag. Ou wè jan lari a ye. Konprann? Se li konsa, la se bibliyotèk nasyonal, konprann, se la elèv yo te konn vin chache liv pou yo li. Men kòman nou pral pran kafou epave a kounye a. Men li, men eta peyi a. Bagay tèt chaje nèt wi. E se tout kò peyi a ki nan eta sa a. Naya nou nan kafou anta rue pave e rue Montalè. Ant rue pave e rue Montalè. Si w vire la a dwa a goch la la ou prale palè nasyonal. Ou vire a dwat la a w ap monte pòs machan. Ou wè? Men eta le peyi. Epi lari a prèske vid. La a, se lè w monte nan ri pave, ou ka vire sou dwat pou monte Lalin, oubyen ou vire agoch pou ale Kapitòl. Donk, tout la a nèt, sa se yon premye lè fatra toujou. Tout peyi nèt antrave avèk fatra. La a nou nan Anri di Sant e toujou ri pave. E ri dè kazèn. Ri dè kazèn, ri dè kazèn e ri di Sant. M ap avanse la, m pral pase bò Sen Lik Gonzag, nan do Sen Lik la. Si w pa renmen m, m pa ba w konsèy pou w suiv emisyon m. Si w renmen m, toujou kontinye suiv. Tankou jan bon zanmi m ap fè a, lè m fè w yon flay, lè m di yon bagay ou pa renmen, ou ka rele m, ou ka ekri pou di, a RL m pa dakò avè w. Ou konprann? Si w ap fè konplo. pour parce que m'a dit vérité, continuez à faire complot. Mais je sais que le Dieu qui nous protège, il est plus fort que tout. Tout ça, méchant qu'on est, hein, eh bien, le sage, il le connaît aussi.